Bonjou bonswa la fami avèk plezi nou antre la kayou pou kapab pote ba ou yon nouvo emisyon men dabò gen yon gwo pawòl nan emisyon sila e ya yon fòt sòm darjan ki depoze sou tab la 6 milyon de goud pou moun ki ta konnen kote John Joseph Joel ye, Wendel Coq Thelo ansanm avèk Joseph Felix Badio. Se le ministre de la justice et de la securite publique ki fè anons sa jounen jodi a. Men tou dabò, administratris usaid a Samantha Power efektye yon kout vizit nan vil Okay yon mannyè pou kapab gen yon ide pa rapò ak dega tranblemanntè a ki ravaje penensil sid la nan dat 14 out 2021 an. Dirijant Ajans amerikèn devlopman entènasyonal nan kad yon konferans pou laprès bilan jounen jedi a nan salon diplomatik ayewopò Toussaint Louverture eksprime senpati li bay viktim kataklism lan. Li pwofite pou anonse yon anvlòp adisyonèl 32 milyon dola Bay gouvènman ayisyen an yon mannyè pou kapab ede li fè fas ak sitiyasyon sila a. Lajan sa a pral sèvi pou reponn ak bezwen moun yo an tèm dabri, sante, asistans imanitè, daprè Samantha Power. Yon lòt kote li fè konnen angajman usaid pou kapab soutni reskape yo nan tranblemanntè sila a. Repons imanitè etranje pa janm pafè. Ekoute byen. Fòk gen yon lidèchip avèk ekspètiz lokal pou kapab rive atenn kominote yo ki yo menm bezwen anpil èd. Mwen envite w tande Samantha Power. Lessons of the Haiti Earthquake of 2010. Mwen di talè a ke nou te aprann 2 leson de tranblemanntè 2010 lan. One of the things that we saw in 2010 was tremendous generosity. E èd esansyèl ki tap antre yo tou. I think your question speaks to something not dissimilar. M kwè ke kesyon w lan ap pale de menm yon jan de menm pwoblèm sa a. Which is a temptation to give food when what people need maybe is the money to begin to rebuild their homes. Lè pa egzanp, olye kòmsi ke nou pa nou pa gen de tantasyon kòmsi pou nou bay manje alòske moun yo sa yo bezwen se mwayen pou yo kòmanse rekonstwi. When it comes to private contributions. E lè nap pale de kontribisyon de èd prive. Creating some flexibility. Pandan ke nap kreye anpe fleksibilite. For the Haitian people and local Haitian organizations. Pou ke pèp ayisyen an e òganizasyon lokal ayisyèn yo. To make the judgment about what they think is the most important priority. Pou ke yo menm yo ka juje ki sa ki priorite ki pi And what we really want to see happen is for the, the purchases, whether of rebuilding supplies or of food, for those purchases to be done locally. E sa nou ta renmen wè, sè ke tout sa k ap achte, ke se swa pou rekonstwi, materyèl pou rekonstwi oubyen menm èd alimantè lan, ke le plis posib ke bagay sa yo achte an Ayiti. So this is something that we have conveyed to the very generous Haitian diaspora community in the United States. Donk sa se yon bagay ke nou kominike bay kominote dyaspora a ki tèlman jene, ki gen anpil jenerozite ladan li. But the spirit of this is what we as usaid and other donors Depi nan premye moman tranblemand tè la ki fè anpil viktim nan gran Sid peyi a. Yo menm ki aktyèlman ekspoze nan solèy la pa alabri entanperi daprè Doktè Ariel Henry ki kwè repriz aktivite lekòl yo se pi gwo defi gouvènman an dwe leve pou kouwèl ye la a kote nesesite pou kapab rekonstwi zòn ki afekte pa tranblemand tè la epi redemare ekonomi peyi a Li mande pou genyen yon jès koud a koud ant tout pitit peyi a yon mannyè pou kapab rive nan lojik sila a. N ap tande Premye Minis Ariel Henry. Dans l'immédiat, gouvènman an sa l ap adrese se ijans lan. Right now, immediately, the government is addressing urgent needs. Li mete sou le teren sa l genyen. We put on the ground what we have. Moun. The people that we have. Resous. The resources. Men li mete sou le teren fasilite de kowòdinasyon pou tout patnè yo k ap entèveni yo. But more importantly, we put together a coordination mechanisms for all the partners who are coming to help us. Deja nou gen refleksyon k ap fèt. We already have planning that we are doing on the reconstruction. depatman afekte yo. Padela sa, n ap òganize nou depi kounye an pou nou fè yon plan de rekonstriksyon, non sèlman fizik, men rekonstriksyon ekonomik de zòn sinistre yo. Alò, sa se le gwo di dosye. Minis jistis ak sekirite piblik la. Nan kad yon konferans pou laprès li bay jounen jedi a nan lokal ministè a, li renouvle volonte li pou kapab aji yon mannyè pou ansyen prezidan Jovenel Moïse jwenn jistis. Nimewo 1 ministè jistis ak sekirite piblik lan fè konnen enstitisyon an deja mete a la dispozisyon yon jij enstriktè ki li menm an chaj dosye asasina prezidan Jovenel Moïse lan bon jan mwayen k ap pèmèt li fè travay li. Li anonse genyen yon valè, tande byen wi, 6 milyon goud ki disponib ak nenpòt sitwayen ki ta pèmèt otorite nan lapolis mete men nan kòlèt Wendelle Coq Thélot, John Joseph Joël, Joseph Félix Badio yo sispèk ki ta enplike nan asasina Jovenel Moïse. Se yon repòtaj avèk konfrè nou yo nan Radyo Teleskop. Plis pase yon mwa edmi apre ansyen prezidan repiblik la, Jovenel Moise, asasine nan rezidans prive l ansyen minis jistis li nan epòk la, ki rekondwi nan nouvo gouvènman espesyal sila, finalman pwononse l ofisyèlman sou dosye sila. Pou Mèt Rockefeller Vincent, asasina prezidan Repiblik la se rezilta aksyon fòs fè nwa ki opoze ak tout ide chanjman peyi Dayiti. Yo ka elimine fizikman prezidan Repiblik la, men rèv li ap toujou boujonnen, daprè Mèt Rockefeller Vincent ki fè konnen youn nan misyon prensipal li nan tèt Ministè Jistis la se pèmèt ansyen patwon Agritrans lan jwenn jistis. Antanke minis, Jistis ak Sekirite Piblik, Mwen pran dosye ankèt sou asasasinay prezidan an kòm yon priyorite absoli. Enpinite pa ka kontinye ap reye nan sosyete a. Fòk sa chanje. Fòk gen jistis pou prezidan Repiblik la ak tout lòt moun k ap milite nan sosyete a ke yo asasine. Ka Mèt Dorval la ak lòt gwo dosye ki rete nan aktyalite a. Nan sans sa a, Gad dè So Repiblik la Bay lapolis lòd fòmèl pou l egzekite tout manda mennen vini ki anviwon yon kenzèn lajistis mete dèyè moun ki ta enplike nan krim sila. Mwen pase enstriksyon klè bay lapolis pou l mobilize tout mwayen l pou mennen moun ki nan mawon sa yo bay lajistis. Tout moun ke enstriksyon an twouve enpòtan pou tande dwe vin devan lajistis, dwe vin devan jij la. Pa gen dòmi pou lapolis nan dosye asasina Prezidan Repiblik la. Se yon kou kont souverènte peyi a. Akote sa, Ministè Jistis ak Sekirite Piblik deja mete a dispozisyon nouvo jij k ap enstwi dosye sou asasina ansyen prezidan Repiblik la tout mwayen nesesè li bezwen pou l ka byen mennen dosye sila e pèmèt ansyen chèf Leta jwenn jistis tout bon vre, daprè titilè MJSP a. Machin jistis la pap kanpe. Kèlkeswa moun ki tranpe nan lanmò prezidan repiblik la, l ap sibi sanksyon lalwa. Ministè lajistis ak sekirite piblik deja mete a dispozisyon jij enstriktè a tout mwayen lojistik e sekiritè li bezwen pou mennen ankèt la. Mwen mande lapolis pou pran bon jan dispozisyon konsènan moun ki enplike nan dosye lanmò prezidan an ki nan prizon, pou genyen yon atansyon spesyal. sou yo. Kòm seriz sou gato a, òm de lwa a anonse ministè l ap dirije a deside bay nenpòt sitwayen ki pèmèt lapolis met men nan kòlèt pèsonalite piblik sa yo ki gen non yo site nan asasina prezidan repiblik la 6 milyon goud kach kòm rekonpans. Ministè lajistis ak sekirite piblik mete yon prim spesyal de 6 milyon de goud sou tèt 3 fujitif enpòtan sa yo, Wendel Thelocoque, Joseph Felix Badio, John Joel Joseph. Fòk prezidan. fanmiy li, pwòch li ak tout pèp ayisyen an jwenn jistis. N ap raple gen divès masak ki anrejistre nan kapital la anvan asasina ansyen prezidan repiblik la pandan Mèt Rockfeller Vincent ap mennen bak ministè jistis ak sekirite piblik la. Poutan, ankenn dispozisyon pa t pran Pou pèmèt viktim yo jwenn jistis, minis jistis la prefere fè anpil anons nan mikwo laprès pou di li bay jistis la lòd pou fè si, pou fè sa, san finalman anyen pat janm rive fèt. N ap espere fwa sa, minis jistis la poze bon jan aksyon pou pèmèt prezidan repiblik la jwenn jistis tout bon vre. Ou gen chans tande e gade Ministè Jistis ak Sekirite Piblik lan kap pale atravè ce reportaj prezante par l'un de nos confrères de Radio Telescope. Men ekoute, quelle est votre réaction à propos? Bon tande byen. Si nou ta mande mou m fè yon ti reyaksyon rapid vit map di nou ke Minis Jistis lan li mete 3 milyon alò 6 milyon goud sou tab la pa vre pou moun ki ta genyen enfòmasyon kote John Joseph Joel ye, kote Felix Badio ye e kote Madam Wendelle Coq Thelo ye. Bon, si otorite yo pa konnen kote moun sa yo ye, m pa kwè se yon lòt sitwayen ki pou ta konnen. E ban m di nou tou, si yon sitwayen konnen kote mesye sa yo ye, m panse, alò mesye dam sa yo, m panse ke otorite yo ap konnen tou. Bon, m wè sa son teyat aparaman paske gen anpil enfòmasyon ki ap sikile kòm kwa gen 2 nèg gen kote yo ye la. Minis jistis, ban m di yon bagay, alò gen yon non yo bay Minis jistis la, se Olisye Pyerich, yon ansyen minis ayisyen k ap viv nan peyi etranje, je kwa k se sou gouvènman Mateli an ki di, Rockefeller Vincent rele bout fè plen san. Nèg yo toujou ap bay non wi nan peyi Dayiti. Bout fè plen san. Men koute, ban m di w yon bagay, minis. Bon, mwen panse sa yo se teyat, paske. Si lajistis ap fè travay li, e lapolis detèmine, yo kapab jwenn moun yo. Men gen yon ti pwoblèm, si yo nan vilaj, yo p ap ka jwenn yo. Si yo nan gran ravin, l ap fò difisil. E ankò mwens Site Solèy. Kounye a la, se nou menm ki pou met grenn, ki pou met kran, lè n tande yon kote, pou n al fè operasyon. Pou nal pran yo pa vre minis. Donk m panse ke jan de anons sa yo sa fè kanmenm salive paske nenpòt moun la ki ta kapab genyen enfòmasyon sou moun sa yo yap bay enfòmasyon epi an retou 6 milyon de goud men m sonje te gon bagay konsa k te fèt wi de Anèl Anèl Joseph yo te bay 2 milyon Lè sa a, Anèl te pase Leta an derizyon, li di li menm l ap bay 4 milyon. Bon, èske mesye dam sa yo menm tou pa gen dwa di y ap bay 9 milyon, sètadi y ap met on ti bagay anplis? Bon brèf, se te jis pou blage. Ekoute, n ap travèse nan entènasyonal la puiske gen yon dosye m ta kapab di okipe le kotidyen de la près prèske chak jou. Kèl è se dosye? Afganistan. Jounen jodi a la a, gen yon double eksplozyon kote Anpil moun mouri tou pre ayewopò Kaboul. Anpil reyaksyon entènasyonal swit ak atak sila a e fò n di ke se gwoup Eta Islamik ki li menm revandike atak sa. Men nan peyi Afganistan depi lè Taliban yo repran kontwòl peyi a, sitiyasyon an vrèman difisil. Vrèman vrèman difisil. Nou pral eksplike w. Paske lè Taliban yo repran kontwòl peyi a, mòd de vi an li oblije chanje tande byen wi yo dwe chanje l paske nèg sa yo gen koutim yo gen fason yo viv e fòk tout moun pliye ak obligasyon sila sitiyasyon sa fòk nou di ke li vrèman konplike se sak fè nan rankont ki te fèt yon jou de sa chanselyè almand lan ki te nan peyi larisi ebyen li mande pou tout ewòp la aksepte ak lojik sila Deuxièmement, nous soutenons les organisations des Nations Unies pour la prise en charge des réfugiés. L'Allemagne prévoit une aide d'urgence de 100 millions d'euros et 500 à moyen terme pour l'aide humanitaire en Afghanistan et dans les pays voisins. Et troisièmement, nous n'hésiterons pas à dialoguer avec les talibans pour tenter de sauvegarder les avancées au profit des Afghans de ces 20 dernières années et pour protéger des personnes menacées après la fin des opérations d'évacuation. Und um nach der Evakuierung weiter Menschen zu schützen. Arive Taliban yo nan peyi Afganistan ebyen m te di nou ke se anfèt chanjman de mòd de vi. Petèt n ap vini nan yon pwochèn emisyon pou n eksplike tout dosye sila pou n kapab fè yon emisyon an antye pou eksplike w kòman sitiyasyon an vrèman difisil. Pa egzanp pou lè fanm e koute ou p ap ka al travay. Yo kapab aleje prensip sila a, sa vle di ba w yon opòtinite, men se prèske a di pousan. Gon seri de gwo pòs ou pap kapab okipe. Nou te di w sa deja. Pa egzanp, genyen yon temwanyaj nou pral tande la a. Yon jenn fi k ap kriye. Son non se Koubi. Ebyen, li di ke lè nèg yo rive a, Se chak jou lap mache de kay an kay paske li menm li pa vle pote burqa. Burqa sa vle di se gwo bagay e yo preske bouche tout vizaj yo a ebyen ki rele burqa. Donk se vreman difisil yo tap travay nan lopital kounya yo tou pèdi djob yo e yo vle reziste. Reziste koman ebyen se ta selman kite peyi sila ann tande temwanyaj sa de larmes aux yeux Koubi ap pale. In the first day when Taliban came in Kabul. premier jour, quand les talibans sont entrés dans Kaboul, ça m'a coupé le souffle. Uh, On a grandi uh, en démocratie avec les oh, réseaux sociaux, avec toutes les libertés, mais maintenant c'est fini. Je ne veux pas me couvrir. Pourquoi Qu'est-ce que c'est que ces vêtements qu'ils veulent me faire porter uh, Avec le jean que je porte, avec le voile que je porte, j'allais à l'université tous les jours. Quel est le problème avec ça Maintenant, ils veulent que je me couvre le visage, que je porte des tuniques longues et toutes noires. Mais pourquoi Moi, je refuse. Je n'en veux pas et c'est pour ça que je ne sors plus. Je ne veux pas leur faire plaisir. Mais maintenant, je n'arrive plus à manger, je n'arrive plus à rien. J'étais une bonne élève, j'avais de si bons résultats à l'université. J'avais un si bon poste au ministère des Travaux publics avec un bon salaire pour aider ma famille. Mais maintenant, je n'ai plus rien. Toutes mes études, tout mon passé. J'ai l'impression d'être au cimetière. Bref, situation difficile en Afghanistan, mais on va parler foot pour l'instant pour refermer cette édition d'information côté que gain tirage Ligue des Champions 2021-2022 qui fête, eh bien, gain pile gros rencontre dans cadre Nan gwoup C gen Sporting CP, Borussia Dortmund, Ajax Amsterdam, Besiktas. Nan gwoup D a gen Inter Milan, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff Tiraspol. Gwoup E, Bayern Munich, FC Barcelone, Benfica epi Dinamo Kiev. Gwoup F, Villarreal, Manchester United, Atalanta Bergame, Young Boys. Gwoup G, Lille, Séville FC, Salzbourg, Rolsbourg. Epi le dènye gwoup ki se gwoup H, Chelsea, Juventus, Turen, Zenit, Malmo. Hum! Genyen 2 gwoup la a m ta kapab di ki parèt vrèman danje pou Lig dè Chanpyon 2021-2022 a. Sètadi le gwoup A kote ke gen 2 gwos ekiri nan gwoup sa a ki se Manchester City epi Paris Saint Germain. Nan lòt gwoup la. capable de dire groupe E, c'est toujours une sorte de retrouvaille, Parce que l'équipe du Barça a toujours euh, noyé dans une parfaite désillusion face au Bayern Munich, Eh bien, hum, Bayern Munich, FC Barcelone, Benfica, Dynamo Kiev. En tout cas, hum, c'est prêt un pile bel match, Nous prenons une euh, garder pour pour saison 2021-2022. 22A. Nous te content avec vous sur Chanel silla pour capable partager toute information si avec vous si ça vous intéresse.